Se yon pou ou. Deyò! Deyò! Pa bliye lò ou te lò ou te vin la ou te tou ou te tou egare nan lari a se mwen ki te di w konsa men kote pou w pase. Sa ka rive. Bob ou menm tou. Sa ka rive. Zanmi w. Bon e mwen e mwen l te vin kote l pa knnen m. Bon e mwen l te mande kote a m ba l adrès la. A mon chè men. Gade ta lòbèy la ale. Soti. M pa t konn si t on trèt ou te ye non men. Ou dèyè fanm nan tou papa.